Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon RL POD lakay ou wi la. Ebyen fòn di ke M ta kapab di semèn sa oubyen mwa sa a, se yon mwa ki pa tèlman bon pou lèzòm de katresan mawozo epi baz Vitelòm paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou prèske a chak moman ebyen lapolis ap fè mò pou tribi sa yo. Paske jodi a la m ta kapab di o nivo de Lakwadèboukè nan zòn Micho genyen 2 sòlda ki tonbe. E daprè enfòmasyon nou kapab fè konfyans, pami 2 sòlda sa yo gen youn ebyen son danje, se yon maitre du kidnapping, ebyen lapolis mete antèn sou li, lapolis touye l. Ankò un peu plus tard dans l'après midi, genyen enfòmasyon ki rive jwenn nou avèk foto an apui, ebyen 2 sòlda Vitelhomme ki yo menm tonbe. Daprè enfòmasyon nou kapab fè konfyans, nèg sa yo te al fè. antèn pou te kapab pran yon kamyon epi sa w tande a la a fyèl nèg sa yo pete m ap gade pou m wè eey tèt chaje men li sanble genyen popilasyon an ta manyen tou paske jan nèg sa a atè a la a mesye oo nèg yo jwenn wi mesye nèg yo ap benyen nan san m ap gade pou wè. Yo depatcha nèg yo, gen youn menm ki pran yon bal, m ta kapab di misye pran bal la prèske bò gòjèt li, bal la defigire l, w ap gade pou wè se kòmsi se yon bèt ki atè a. Se di wi, se di. Ou konn poukisa m di se di? Se pa paske m pran senpati non pou bandi men ekoute! Gon seri de jenn garson nan peyi a la ki te kapab fon seri de bagay. Gon pakèt jenn ki ap soufri ki di ekoute dinite mwen pi enpòtan ke tout bagay. Yo tante, yo konvwate paske banm di yon bagay lè ou bò kote yon nèg, nèg la ka zanmi w, li nan bandi lap fon seri de bagay ou menm ou pa ladan l. Men lè w yon bèl tenis 7 a 800 dola nan pye nèg sa aparaman gon ti konvwatiz kanmenm. Men e aprè? Ou di tèt ou ke, ekoute, m pa pral antre nan lojik sa a. Eske nou konprann? Donk, mwen m ap gade yon seri de nèg kòmsi ki ap tonbe jounen jodi a la a, eske yo te goumen avèk lespri yo pou yo di ke yon seri de bagay mesye, depi n antre ladan l se lamò. Nèg sa yo, se kòmsi yo pa t pè lanmò. Yo konprann ke lanmò a, si w mouri jodi a, demen w ap leve. Tèt chaje. E gen yon seri de nèg. Lè yo mouri an tou, jan yo te ye an, se kòmsi, bon lavi pa t anyen pou yo. Ou konprann? Paske on nèg ki ap pran lari, nèg la ap bwè Florida, nèg la ap pran on seri de bagay, ebyen m ta kapab di, li vin on nèg ki pa konn anyen de li menm ankò. Donk ki san fou. Ebyen, nèg sa yo menm se konsa y ap tonbe. Donk, pou sèl jounen jodi a la m ta kapab di genyen, euh, 2 sòlda baz Vitelòm, 2 nan 400 Mawozo, ebyen sa fè anviwon 4 gwo bandi ki yo menm tonbe pandan yon sèl jou. Pwoblèm, pwoblèm. Antouka fò n di ke genyen yon tantativ de kidnaping ki fèt sou Doktè Cassis e devan anbasad amerikèn mezanmi. M ap gade pou m wè vit machin nan la kraze. Gen bal ki tire tou wi paske gen twou bal nan machin nan men on vwa le vizaj di doktè a lenteryè Eske machin nan te blende sa se la grand kestyon humm tèt chaje wi la men eske doktè a li menm li blese paske m wè yon kote la sou machin nan kòm kwa ta gen yon ti kras de san a lenteryè men aparaman euh bon doktè a sanble chape anba tantativ sila. Triste nouvèl, nou te baw yon nouvèl maten an konsènan, m ta kapab di disparisyon yon ajan dcpj ki rele Henri. Ebyen fò n di ke de bandi zame yo vini yo tire sou Henri men Henri pa pèse e yo pran Henri yo ale. avèk li. Kisa ki pase anpil moun tap bay tèt yo pwoblèm dayè ou wè nou te lage yon voice kote ke gen yon sitwayen li menm mande pou ke ebyen tout polisye nan plèn nan la ta kapab fè yon sèl pou wè kòman yo ta kapab jwenn Henri ebyen nan aprè midi dimanche la ebyen yo jwenn kò Henri pa twò lwen de lopital madan Mateli a nan bon repo eske genyen moun ki konnen lopital sila donk. Se la yo jete kò sitwayen sa, polisye sa ki tap sèvi peyi li ki rele Henri ebyen yo lage li la. Se pou n di nou ke jounen jodi a la m pral pèmèt ke nou fè yon ti deba. Deba pou n di ke sa k pase peyi Dayiti. Paske la m ta kapab di gon seri de bagay depi yo rive ou ta kapab di ke se kòmsi sa k ap rive la yo. Ebyen, sa k te make nan Labib yo, se sou Ayiti yo kòmanse anvan paske m poko janm konnen gen yon jou ki pase pou ke gen yon kalm nan peyi a e patikilyèman dan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Jodi a la ou leve w ap tande a swa yo fè yon kidnaping, swa yo touye yon bandi, swa yo atake yon polisye. Donk, pa gen yon jou ki pase pou ke pa gen yon pwoblèm onivo de la repiblik. Mwen m gon grenn bagay map di. Pa egzanp sou koze kidnaping nan, lapolis konnen yon seri de zòn ki gen kidnaping. Men, an nou di tèt nou pèp ayisyen, poukisa zòn sa yo pa janm boukle? Poukisa jounen jodi a la, lapolis konnen anpil fwaye gang nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens la? Genyen. ki fè silans. Men genyen ki kontinye bat kò yo. M panse ke sa k kontinye bat kò yo a parèt on ti jan danje. Men, se kòm si m ta kapab di, e otorite yo nan lapolis ap di chèf yo, a pran lari, degaje nou pou n al touye bandi. Men, pa gen ankenn direksyon, pa gen ankenn oryantasyon ke yo ba yo. Sa vle di, polisye jounen jodi a la ou wè k kanpe nan yon lari avèk yon vye bra zam nan men l, l ap bay bandi bal. Mesye, yon polisye konsa se yon ewo l ye wi. A wè, lè w wè nèg yo reziye yo, yo antre anndan yon cha dèfwa ki pa menm klimatize menm, y ap batay avèk bandi nan gwo solèy cho. Mesye, polisye sa yo mesye! Oh mwen m ta ba yo galon hein lè yon nèg fon mwa 2 mwa 3 mwa lap goumen kont bandi si nèg la gon bon ti konesans mesye si nèg la ajan zero nou ka mete yon galon sou dol li ka yon ajan 1 eske nou konprann paske banm di yon bagay se pa tout polisye ki pa bon gon pakèt polisye atè a la mesye nèg yo gen dinite wi Eske w konnen gen polisye la mesye ki pap janm nan bagay sal? Nou pral di m manti wi men mwen m di l, m pran angajman sa pou m di l. Gen polisye ki pa janm nan bagay sal depi lè yo antre nan lapolis jiskaske yo kite sa. Ebyen se pou m di nou ke enstitisyon an gen anpil ki pa bon ladan l men gen anpil ki bon. Gen de polisye ki mouri mesye se yon lòt polisye wi k lakòz li mouri paske lòt polisye a chwazi M ta kapab di, di l avèk lòt moun olye pou l defann frè a dam ni an. Men m panse ke jounen jodi a la lapolis gen anpil moun k ap di w felisitasyon paske ou fè di bon travay e yo swete ke pou kontinye nan menm lojik sila a paske gen yon sitwayen ki ouvè liv la k rele Zo sitwayen sa a ouvè liv la epi ebyen se a lapolis pou ta kapab fè rès la men ekoute. M swete ke Nou kontinye nan menm vwa a. E popilasyon Ayisyèn nan swete ke Nou kontinye nan menm vwa a. Men, toujou atann nou aske ap gen yon replik. Paske, les hommes de 400 mawozo, les alliés de Vitelòm, ebyen depi nèg sa yo pran kou, ebyen yap chache remèt kou a. Donk, vous qui êtes policiers, a fèt gaf. Vous qui êtes proches des policiers, Fèt gaf, paske yo kapab mete tèt yo deyò pou remèt kou sa. Ban m ba nou yon ti dosye sou Mirbalè jist avan nou travèse nan paj entènasyonal la pou 2 pitit minit. Ebyen lapolis nan Mibalè mete lapat sou yon sèten Wisdordan Destiné. Misye se manm 400 Mawozo daprè sa enfòmasyon yo fè konnen kote li te blese nan batay avèk chen mechan Li te oblije al pran swen nan lopital Mibalè a. Donk, yo mete lapat sou li. Bon! Ann travèse nan paj entènasyonal la touswit. Nou konnen sa k gen pou kò li la, se dosye Ikrèn. Ebyen, Larisi li menm, li kontinye ap vanse vè Kyèf. N ap salye sou track sa a Gafre. Depi n pale de la Russie li di w viv Poutine, ke Poutine li menm mete misil li an a egzekisyon. Bagay la pa ka fèt konsa Gafri. Menm lè w nan lagè patnè fò w kite yon pòt louvri. Ben wi! E Poutine ap negosye se vre, li vle mete Ukraine, alò le prezidan Volodymyr Zelensky nan ti soulye l. Eske n konprann? Paske Kisa k nan tèt Vladimir Poutine? Vladimir Poutine, je crois qu'il n'a pas l'intention de détruire l'Ukraine, men li vle moutre, ebyen m ap frape w fò. Eben, jounen jodi a la a, li rete pou fè bak pa rapò ak desizyon sila. Si w pa vle, n ap pran peyi a pa lafòs. Ebyen se sa k pase la a, e de jou an jou nan kad batay sila a, ou wè ke Prezidan Volodymyr Zelensky, ebyen l ap afebli. Tande byen! Batay la nan peyi Ikrèn te nan sant diskisyon yo nan Vèsay, yon reyinyon 27 kote li te notaman kesyon depandans peyi ewopeyen yo ak petwòl oubyen gaz ris e fòk nou konnen kòman nou kapab pral fè pou diminye, redui, Ebyen efase nèt depandans nou pa rapò ak gaz Ris lan. Se sa prezidan fransè a Emmanuel Macron fè konnen. Ikrèn e yon premyè rankont antre minis Ris ak minis Ikrenyen afè etranjè se te nan peyi Turki jodi a la a. Yon premye rankont nan nivo sila depi kòmansman gè la men rankont sa a li toujou rete nan enpas paske pa gen yon seselfe global. Nèg yo rive defini e 2 pati yo kanpe sou pozisyon yo. Ann ale. Kenzyèm jou envazyon Ikrèn pa bò kote Larisi, fòs ris yo yo menm vle avanse tout bon vre sou kapital Kyèv e prezidan ris lan voye jete akizasyon ki ta fè kwè se krim de gè yon jou aprè bonbadman yon matènite nan vil ki asyeje Marioupol. Sou fwon diplomatik, Ebyen, genyen pou pale sa vle di dyalòg ki ap fèt antre chèf diplomasi Ikrenyen avèk Ris nan peyi Turkey jedi maten men dirijan yo kontante yo pou yon somè enfòmèl nan fen aprè midi. Bò kote La Risi, yo afime ke batiman an te okipe avèk konbatan radikal ki apateni ak rejim Azov, yon selèb batayon iltra-nasyonalist Ikrenyen. N ap tade nan san sa, argument. Ministre afe etranjer Ruslan Sergei Lavrov avanse nan kesyon sila. Ce n'est pas la première fois que l'on entend ces accusations pathétiques à propos de pseudo-atrocités qui seraient commises par l'armée russe. ont été mis à la porte. Cette maternité était en réalité une base du bataillon Azov, un bataillon ultra-radical. Nous avons présenté cette donnée il y a trois jours. Vous pouvez donc en tirer vos propres conclusions. Э, eh bien, Fan dit que, eh, bon, côté parlé, président Ruslan, Vladimir Putin fè konnen jounen jedi a Larisi pral kenbe tout livrezon idwokarbi e malgre gè a ak sanksyon ekonomik sa trennen dèyè li. An revanch pou sa ki gen ak kanvwa sèten machandiz Moskou fè konnen genyen lòt strateji li pral aplike. An nou swiv! Monsieur le Président, chers collègues, sur votre euh, décision, le gouvernement mène le travail pour pouvoir y poster à la pression extérieure nous avons créé une entité pour pouvoir э, travailler quasiment 24 heures sur 24 afin de suivre la situation. Nous étudions les euh, décisions et les pas que nous pourrions prendre dans un certain nombre de domaines pour euh, pouvoir prendre en considération tous les intérêts des entreprises en tant que première mission que nous avons adoptée, c'est d'assurer le fonctionnement sans perturbation euh, de nos entreprises. Il était extrêmement important, important d'aider euh, la population. Nous avons préparé deux projets législatifs qui englobe des mesures correspondantes. Euh, il y en a 20 au total. Nous avons euh, mentionné les propositions pour stabiliser les situations, pour renforcer un certain nombre de secteurs de nos entreprises. Nous avons préparé un projet de loi pour prévenir la fermeture des entreprises. Si les propriétaires étrangers fermaient les entreprises de façon non justifiée, nous pourrions euh, pallier euh, cela, la mission principale est de conserver euh, l'activité et les emplois. La plupart euh, d'entreprises annoncent euh, une suspension d'activité, une suspension euh, de versement des salaires. Nous allons donc suivre cela de tout près. En coordination avec vous, nous avons également préparé des mesures pour soutenir le domaine des informations et des technologies d'information. Notamment, nous allons soulager des taxes et, ce fardeau euh, nous avons proposé des mesures pour pouvoir soutenir le domaine de la construction, du bâtiment. Également, nous avons simplifié euh, les procédures des débats publics. Nous, si besoin, nous allons euh, prolonger des baux nous allons également soutenir le domaine de l'aviation et nous allons э, prendre des mesures de э, rétorsion contre toutes les entreprises qui ne nous permettent pas d'accueillir des navires, par exemple, des navires russes dans des ports internationaux. Les Э, mes mesures э, également seront prises pour soutenir le domaine touristique et э, nous allons introduire les avantages et des préférences tous ceux qui soutiennent les moyennes et les petites entreprises surtout les entreprises qui font partie du э, parc э, de formation э, de tout un environnement d'entreprise. Nous allons notamment euh, pallier au manque des composantes qui ne seront plus livrées en Russie. Euh, surtout, nous renforcerons euh, le domaine de l'agriculture. Les producteurs des produits agroalimentaires pourront obtenir des prêts et nous allons prolonger également d'un an euh, les prêts déjà accordés. Les mesures seront également prises pour pouvoir euh, soulager euh, le, les mensualités sur votre décision. Nous allons euh, prolonger la validité des licences. Ces mesures concerneront euh, plus de 120 types de licences, à savoir euh, plus de 2000 licences. Nous prenons des mesures de réglementation technique tous les, toutes les procédures d'inspection ou de contrôle seront également euh, euh, suspendues. les euh, demandes qui euh, ont été euh, appliquées aux entreprises, notamment les euh, demandes réglementaires seront également revues. Nous comprenons que notre économie devra être transformée pour pouvoir devenir plus résiliente. Et nous devrions donner plus de liberté, plus de marge de manœuvre à nos entreprises le gouvernement va élargir les, euh, le domaine de la substitution d'importation. Il est tout à fait compréhensible que la demande de la, de la part de la population en pour euh, euh, un certain nombre de euh, produits peut être impacté, mais tous les problèmes seront résolus de façon progressive. La population comprendra que Nous voyons que les entreprises qui euh, sont florissantes, tout à fait florissantes, sont obligées de fermer leurs portes. Il convient de stabiliser la situation financière. Il convient d'assurer son fonctionnement sans interruption. Pour ce faire, nous avons obtenu, euh, nous avons décidé un certain nombre de choses. Tout d'abord, les mesures pour euh, endiguer le, euh, départ des entreprises et la trésorerie y compris des entreprises. Nous allons euh, euh, rembourser euh, nos dettes en roubles Just avan nou ale 2 petit enfòmasyon pou vou depi kòmansman gè la li menm lap chache yon soutyen entènasyonal notamman ebyen otorite izrayelyèn yo Volodymyr Zelensky tcheke otorite izrayelyèn yo fòn di ke misye se yon jwif lap eseye jwe kat idantitè li pou kapab jwenn apui militè eta ebre a.